Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le lendi 24 avril 2023 trè jere dèt avèk vou e deja trè bòn semèn nan nòtre konpanyi si ou fèk leve maten lendi 24 avril 2023 ou jwenn kèk ti dezagreman sou telefòn ou konnen se popilasyon an ansanm avèk lapolis ki fè yon kou sèt fwa si sou yon gwoup dendividi Jiska prezan eske nou kapab di se bandi? Wi, selon les membres de la population puiske nèg sa yo te sou wout pou te al bay pwoblèm nan Turgeau. Vitelhomme pran kou. Koute sa! Beni non bis nou pran yo la non bis non bis nou pran yo la yap sot kay vitelom. Yo touye yo. Yo tire yo nan tèt. Mezanmi pèp la touye yo. Kote li? Nèg sa yo, daprè tout enfòmasyon, se ta nèg baz Vitelòm. Nèg sa yo te nan yon machin, li te nan katrè di maten konsa kote ke, ebyen, nèg sa yo te vini. pou yo te kapab al bay ranfò nan zòn Tchorjo. Men ekoute, depi kèk tan la a fò n di ke Tchorjo li nan vizè bandi yo. Zòn sa a li nan santr obsesyon bandi yo. Dènye enfòmasyon fè kwè ke nèg sa yo te sou wout pou yo al enstale yon chèf. Men gen yon lòt eleman enfòmasyon ki vin ap sikile an paralèl dizan ke tou senpleman ke gen nèg ame ki ap batay avèk lapolis e ke sèzòm la yo menm yo te vini An ranfò! Premye bagay m ta pral di tèt mwen lè m fèk wè videyo yo, e kote zam? E si m ap gade nan youn nan videyo m ap wè e gen youn nan nèg yo ki gen zam bò kote l. E popilasyon an ap tande y ap di ke nèg sa yo se nèg Vitelòm ki te vin bay ranfò, nou menm nou pran yo. M panse ke si se te lapolis, lapolis. Eeh li ta pral a nèg yo li tap arete yo men popilasyon an vin michan kounya ebyen popilasyon an li menm li vle pase a laksyon kounya sa pou konprann se ke genyen nèg yo ki boule ra pye tè anviwon yon douzèn jenn gason popilasyon an ansanm avèk lapolis raboure yo. E yo pran yo, yo mete dife sou yo. Popilasyon an kòmanse ap bay tèt li jistis. Èske ou ka bat bravo? Wi. Èske ou kapab di tèt ou tou pap gen reprezay? Gwo pwen dentèwogasyon. Konprann byen wi, gwo pwen dentèwogasyon. Kounya la, nou konnen nou pap kab lage videyo yo nan emisyon sila a, men nou pral lage. Quelques voice nan video an et il ya quelqu'un qui est appelé par Caraïbes pou done plus d'info par rapport ak sa ki pase au niveau de zone Canapé-Vert ann tande ansanm. Pil Jan ou chèf poutin ou byen la polis ap de fò enfòmasyon tande popilasyon tande popilasyon an. Èske yo gen zam sou yo? Ase moun yo ka bat bravo la. Eske yo gen zam? Eske moun sa yo gen zam sou yo? Jèn gason sa yo. Chak valiz Jerenel René, Johnny Ferdinand, gen di chak valiz lapolis fouye 2 twa 9 milimèt ap tonbe. Chajè gwo zam manch long e pa bagay yo fè an kachèt non. Se egzakteman devan popilasyon an y ap fouye moun yo nan tyèk la epi yo kòmanse jwenn zam sou yo. Fè tout moun kouche atè. Aktyèlman lapopilasyon an ap lenche yo la. Majorite a done done fin mouri la e boule y ap boule yo la. Ke se tout zòn Debussy a ki gen tire jiska jiska prezan se de ti yon nouri ke petèt ou menm kote ou a ou kote nou ye a nap tandel petèt ke nan telefòn nan tou nou ka nou ka petèt tande son yo donk m vle rasire moun ki gen zanmi ki gen fanmi nan Vila Teodò non Yo pa atake Vila Theodore, sepandan, tout zòn Debussy a, jan petèt Nouvèl Lavil Jòn nou yer ye, nou, Nouvèl Lavil Jòn nou, se tout zòn yo, kay Moreau, Debussy, Turgeau, ki gen panik sa a depi maten twazè, kote ke Gen moun ki monte kay moun kote ke gen moun gen machin ki boule donk se sa donk m te vle jisteman konfime pou nou ke vila teodò li pa atake sepandan tout zòn nan gen panik. Wala. Mèsi anpil Greg. Yo tire yo nan tèt. Mezanmi pèp la tiye yo. Kote li? pa de prezans polisyè. E jounen jodi a la, kant on chèf de gang, ou genyen anviwon 13 jenn gason ki mouri. Ebyen, m pa kwè ou pral kanpe gade non. Ebyen, bagay la pap dous pou ou. Sa vle di, sa k rive jodi a la, se pou montre w ke piman an pa bon nan je moun. El pa bon nan je poul tou. M pa vle yon seri de moun al fè kòmantè pou di ekoute RL wap di yon seri de bagay kòmsi pouw kapab mete pus nan zòrèy nèg yo tande byen sa ki fin fèt la mwen mande pou ke ni popilasyon ni la polis veye se yon alèt paske banm di nou. Nou pa wè tout bagay ki pase nan baz Vitelòm, nèg Vitelòm, nèg yo toujou tante bay yon repons? Ebyen, si nou ap tann repons, ebyen nou menm nou kapab kontratake tou. Se sa pou nou konprann. Kòmsi aksyon sa rive jodi a la, Nou p ap kwaze bra nou pou n di o tout è byen. Men, lapolis dwe kontinye veye. Popilasyon an toujou dwe kontinye mache men nan men ak lapolis pou tout bagay kapab rete nan plas yo. Sa rele bon bwa kale. Mhum! Sa se bon bwa kale men ekoute, mwen p ap bay popilasyon an konsèy kòmsi pou di l kanpe goumen a bandi. Men. Map dil veye zòn ni. Veye zòn ni. Paske gon grenn bagay pou nou konprann kounya depi gon grenn enkoni ki rantre yon kote li siseptib pou l kraze tout yon zòn nèt. Paske nèg la gen dwa vini la lap bay antèn epi sa w tande a la yon jou swa pil bandi anvayi lòbèy pete. Sa vle di se nou menm ki pou veye sou kò nou. E m panse ke sa se yon gwo kou. Imajine w. On sèl jou, tout ti bandi pwèl pete sa yo tonbe. Sa vle di si yo t ap tonbe konsa de jou an jou dan la Repiblik, ebyen nou panse ke gon lè k t ap rive, chèf de gang yo t ap rete yo menm sèlman nan baz la. Lè sa a m pa konnen kisa yo t ap fè. Yo t ap oblije kwaze bra yo, yo bay vag. Men etan done ke s on endistri, paske chak jou ou wè 13 nèg sa yo ki mouri la, ebyen. Wap wè pifò gentan ranplase paske nan bandi an se mouri ranplase se MR mouri ranplase mouri ranplase ou tande de twa sòlda mouri jodia la demen si Dye ve gentan genyen de twa lòt sòlda ki yo menm vini la pou kapab pran plas lòt la antouka. N ap tann e n ap veye paske yo deja fè nou siy ke sitiyasyon an kòmanse dejenere o nivo de Fò Jak. Eske sa ete yn atak byen kowòdone, similtane? Men ekoute gen youn kale gon bò yo bay bwa kale. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di